Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avèw. Ebyen, m panse ke gen yon jou k ap rive, paske sa va ètre note, pou nou kapab salye tout Ayisyen ki toupatou nan mond lan, paske lè nou chwazi site kèk kote, m gen enpresyon gen anpil lòt Ayisyen ki nan lòt zòn, ki nan lòt peyi, ki nan lòt rejyon, ebyen ki fè jalou. M gen enpresyon ke gen yon bon maten, ebyen n ap chwazi fè yon emisyon toutafè espesyal pou n kapab salye tout Ayisyen ki anpe patou atravè lemond, e menm se. ki son an Ayiti. Paske lè moun ap rele w maten, midi e swa, moun ap ekri w maten, midi e swa pou vou felisite, ebyen se yon bagay ki enpòtan anpil. Lè yo rele w tou pou yo ba w kritik, sa fè plis byen. Paske la kritik, sa nou pèmè davanse. Paske mwa, je toujou travaye de manyè a ne pa mètre le pye dan le pla. Vou konprene. Ebyen. Se sak fè nou toujou bezwen konsèy nan men anpil moun. Nou vini nan emisyon sa la pou nou pale de 2 dosye. Premye dosye a se batay ki genyen ant Bel-Air, Maya epi ba Delma. Nou gen ti eksplikasyon nou pote pou ou. Men ekoute nou vini avèk 2 temwanyaj. Men temwanyaj sa yo nou vini avèk yo a nou pa vle ke sa deranje lòt moun ki ap viv nan lòt katye a tou paske il faut agir en toute impartialité. Sa vle di jodi a ou bay gwoup sa pale, apparemment demen ou ta sipoze chache bay lòt gwoup la pale. N ap vini avèk kèlke temwanyaj de jan ki yo menm abite nan zòn Ba Dèlma. Men tande byen, jounen jodi a la a, premye bagay ou kapab di tèt ou, poukwa sèt batay? E pourtant sa dat. Nèg yo ap batay byen lontan. E batay sa pa bliye li fè anpil viktim. Dèfwa moun Bèlè viktim. Dèfwa moun nan Ba Dèlma viktim. Moi je me pose la question e m ta kapab menm lanse kestyon sa pou les responsables de Bas Delma, les hommes armés et les hommes armés de Bel-Air ainsi que Maya. Poukisa m di sa? M poze nou kesyon sa pou m di nou ke kòman nou santi nou lè nou wè yon batay ap fèt epi batay sa li trennen dèyè li dè e dè viktim. Jodi a Bel-Air desann, li fè dega. Demen si Dye ve, Dèlma monte, ba Dèlma monte, li fè dega. Madi, nèg yo, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, nèg yo voye bal sou ba Dèlma. Gen anpil moun ki pran bal. Genyen anviwon 3 mò. Sa se chif ki vin jwenn nou, men kapab gen plis toujou. Ekoute, ben mèkredi, Toujou daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, nèg ba Dèlma monte yo al pete bal. Gen inosan ki pèdi lavi yo. Eske nou konprann? E moun sa yo ki mouri nan ba Dèlma tou gen inosan pami yo. Donk, batay la jounen jodi a la, Vous m'attaquez et je vous attaque par la suite, ainsi de suite, sa vle di gon lè k ap rive, tout moun ap kite zòn yo. Men gon pwoblèm sèke Moun ou wè kap Viv delma nan ba delma se paske yo paka soti moun kap Viv nan zòn bèlè la se paske yo paka soti paske on moun paka deside maten midi e swa pou grenn bal ap pase bò tèt ou pou bal lòsen ap fè bri kote ou rete ap pase tanzantan m gen presyon ke wap Viv dan la pè. Donk, sa vle di moun yo reziye yo. Men, elas, sitiyasyon an vrèman konplike. Jis avan mwen vini avèk kèlke temwanyaj dè jan de Ba Dèlma, m vle ankò youn fwa lanse yon mesaj bay de frè sa yo nan Ba Dèlma avèk nan Belè. Jiska 3 nan maya fon jan mesye gade pèp la kap pale gade pèp la kap kriye moun bèlè kriye anpil moun dèlma 2 kriye anpil akòz de gè sila mwen toujou di nou zam ki nan men nou an nou ka itilizel pou nou fè leta mache Sa tap bèl anpil pou nou wè tout nèg fè yon sèl epi nou di leta il faut faire quelque chose sinon on va passer à l'action antouka c'est le moment pou nou kapab viv quelques temwanyaj des gens ki yo menm abite nan ba Delma a wap gade pou wè gen moun ki gen fè nan pye yo se moun ki pran bal pandan batay sila a gen moun kay yo kraze gen moun pitit yo mouri yon sèl ti grenn nan yo genyen. Men la gonw lekol ki rele magi nèg sa yo tou ret anndan magi a ap tire bal sou moun anwo a gon yon patnè ki rele michelè ki ap travay nan meri dèlma yo tirel anlè lakay li aban nal fin lave lap tann yon ti rad sa vle di nèg sa yo tout lapè nou mande yo yo pa vle se tire moun sèlman tire moun rive dèlma di yo tire moun tout kote yo rive yap tire moun ou konprann. Tout lapè yo mande wi. Yo pa sou fè lapè e sou lagè yo ye. Nou menm nou di depi yo pa tire yon kout bal sou nou, nou pap janm tire yon kout bal sou yo. E kempès ki evade kap kraze zòn nan, Makendy, K-Ton, Bout Nason, yon ekip lòt gen Pachou, Agonis, gen Debal e nèg sa yo kap kraze zòn nan. Ou tande chèf yo ye anpi y ap vin tiye pèp, vin touye mal. Ti Likson, Dèdè, e nèg sa yo k ap kraze zòn nan nan men. Pèp la bezwen lapè li menm pou l ka fonksyone. Nèg sa yo pa vle lapè pase yo la yo menm pou yo tiye moun nan zòn nan sot de yo al fè kidnapin. Yo vin antre nan zòn nan. E pou tèt sa nou ba nou moute mi an, e pou tèt sa nou moute mi an pou moun pa pran bal. Bache chak moun ki pase yo an lè la, yo voye bal moun nan moun. Bon, bon, nè yo kanpe an ba, voye bal moute, kanpe nan do chamo a, voye bal moute, bon, bon, kay do chamo a. Meni, yè kay de chamo a, kay sa, kanpe nan do chamo a, voye bal. Bon, bandi sa fè nou moute mi an kon sa, pou nou enpeche moun mouri. E nou di, tout o tan nèg sa yo, sou la pè, nou menm nou, nou pi vit sou la pè ke nèg yo. Ay nèg yo sou la gè yo, nou menm nou pa sou la gè, sou la pè nou ye. Ou konprann? E pèp la bezwen viv an pè. E nou di tout otan nèg sa yo pa tire yon kout bal sou nou, nou pap janm tire yon kout bal sou yo. M pral ranmase kòb yo dwe m. M ap desann. Kon yon nèg bèlèt kanpe yon kote, gade m, gade m wè m ap pran bal, li ban m 4 bal. Youn nan chak pyem youn nan chak ponwèt mwen yo pyem kase pyem kase menm kase gen de bal ki poko soti gon bal nan pye goch mwen poko soti gon bal nan men dwat mwen poko soti yo banm 4 bal depi 11 desanm yo metem kouche m pa itil kòm anyen nèg bèlè ki koz sa. Majine m gen pitit mwen pou m okipe, m pa ka okipe yo. Yo vin mete m yon kote, yo kokobe m, bon m vin pa ka resi kò mwen. Pou m pipi, se moun ki mete m pipi. M pa ka mache, m pa ka anyen. Nèg bèlè ki ko sa yo, yo menm ki t ap tiye m yo ban m kat bal. Pa an afe avè yo, yo enpoze moun zòn nan rete. Y ap pede tiye moun. Granmoun kòm timoun ap mouri. Nèg bèlè sipoze ba nou yon chans yo fè nou twòp abi si yo pa tiye nou yo voye nou gen yo tiye gen yo voye al met fè gen yo kokobe kot sa prale mezanmi nou bezwen yon solisyon a nèg bèlè sa yo tiye twòp inosan nan zòn nan twòp timoun mouri twòp granmoun mouri twòp moun gen fè nan pye yo twòp mouri mezanmi kot sa prale mezanmi nèg bèlè domine nou twòp. Nan moman la ou paralize? Non m pa mache non. Mba mache. Ou di resevwa 4 bal? 4 bal. Gen 2 k poko soti. Nan ki pye yo ye? Pye ki gen fè a e pye dwat mwen. Li soti men goch mwen e sa k gen fè a bal la soti. Pye goch mwen bal la pa soti men dwat mwen bal la pa soti. Nou ta di pi gwo mal ou fè se le fèt ke ou pral touche ti kòb ou. Wi pou mal nan lari. E sa ou jwenn se 4 bal. Wi. M pa fè yo anyen, m pa nan anyen avè yo se tanzantan. Jou yo pa tiye moun nan fò jou a pa fèt menm chak jou moun ap pran bal nan zòn sa m pa konn sa pou m fè avè yo. E mwen ki mèt tèt mwen e mwen kap fè efò a tèt mwen boule moman kounya se moun kap lonje men ban mwen, m mal viv. Pitit mwen pou mwen al lekòl e mwen t konn okipe w bon m pa ka okipe w ak kisa bon m pa ka mache, m pa ka fè anyen pou m pipi se moun pou ki leve m, pou m chita se moun pou ki leve m. Bon mpa konn kilè map bon. Nèg bèlè ki metem nan sa. Kisa wap mande? Map mande jistis pou nèg bèlè kite nou anrepo. Pase yo tiye twòp moun epa sèl mwen menm ki konsa gen anpil ti jèn parèy mwen. Gen t gen 16 ans men gen yon nan avanyè la yon ti jèn gason. Yo t rive la bal, jodi a fèl 4 jou nan mòg. Se pa sèl mwen menm non, majorite jèn e konsa yo fè yo granmoun kòmsi moun wè ekip moun avèt fè nan pye yo, fè nan men sa yo sak pa mouri yo gen la ki nan mòg genyen menm tras yo pa wè. Men m bezwen konn kot sa prale mwen menm. Gen tap travay nan meri delma kounya pandan m sot travay lendi jodi a fè 12 jou sot travay meri pandan l sot travay meri l pran yon dlo li pral benyen li fin lave yon mayo kounya lap voye mayo a sou li m konsa tande boo li di wouyy m pran bal lè l gade lè nou kouri moute anlè a nou jwenn li bò sa ouvè. Pou sèl pitit gason an m genyen, m pa gen de, m pa gen twa. Nèg yo pran pitit mwen an, yo touye l e nan zòn e nan va e bò bò bò e magi a. Bò magi a yo touye pitit mwen an. M pa gen de, m pa gen twa, yon sèl pitit gason an m genyen. Li pa konn kenbe manch, li pa konn vòlè. M pèdi pitit mwen an. Ki moun sa yo ki fè sa sou li? Mwen pa konn ki moun yo ye, men se e bò magi a yo kanpe. E bò magi a yo kanpe, yo bay pitit mwen yon bal. Yo bay pitit mwen yon balon sèl gason an m gen, m pa gen 2 m pa gen 3, Michelet Sainvil, Dèlma 4 l abite. Yo pran pitit mwen an yo touye l e yo met yon dlo nan je m, m pa konn kisa pou m fè, kisa pou m pa fè, m pèdi yon sèl pitit gason m nan m gen an. Nan meri Dèlma l ap travay. Ou di se pandan l ap tann yon rad sou. Wi pandan l ap tann yon rad sou ling nan, l ap tann yon rad sou ling nan pou l al travay madi. Yo bay pitit mwen yon bal yo fann li 2 bò, bò kòt li fann 2 bò. Trip li sot deyò. Pitit mwen an tou mouri. Pat gen tire nan zòn nan non. Yo vize l, yo ba l yon bal, yo touye pitit mwen an. Pitit ou a pa konn nan. Non, pitit mwen an pa konn. Pitit mwen an pa nan vòlè, pitit mwen an pa konn kenbe zam. Nan meri Dèlma l ap travay. Yon sèl pitit mwen an. Timoun nan e l la, l leve timoun. Timoun zòn. Depi tann dat timoun, pitit mwen e l la, m fè l Dèlma 4. Kounye a pitit mwen rive nan 31 an la pou l ta bay manman l lavi, kounye a yo touye pitit mwen an. Nan moman kisa wap mande la. Jistis mande mande jistis. E di nou eske gen moun ki wè ansanm avèw kijan ou pral òganize pou fè antèman sila. Mwen m pa konn kòman map fè poum fè antèman non paske m pat gen nan menm m pat gen nan menm yo pran pitit mwen an yo touyel. E kò a kounya kote li ye? Li nan mòg wi Dakò mèsi. Sikonstans pitit ou a mouri, ki laj li, kòman l te rele? Men nan sikonstans pitit mwen mouri, pitit mwen l soti lakay li, li vin lakay pa mwen epi l vin chache rad li pou l al benyen. Kounye a l a soti lakay mwen, nèg may a kanpe lòtbò a, yo debake kout zam epi se li menm ki pran li tou tonbe, li mouri. San ke li pa menm gentan al lopital, li mouri sou plas. Ou konprann? Alò mwen menm, pitit mwen pa konn manyen zam, li pa konn nan anyen. Mwen wè e konsa nèg yo ban m pèn nan. Pou kouwè m ap pale avèk nou la, m pa janm met an tèt, menm antere m pa kab antere l. Ki laj pitit ou an te genyen? Misye gen 32 zan. Ki rele Mackendy. Kisa li te konn fè? Misye pa t konn fè anyen. Se mwen menm ti pou degaje m ba l senkant goud pou l met lan pòch li. Ou konprann nan moman kounye a la. Men kounye a la m santi mwen menm mwen pa kapab. Pou w kwè m ap pale avèt ou la, m met espwa e jete yo ap jete l. Paske m pa gen espwa pou m peye pou li. Yon sèl bagay ki genyen, m mande Bondye pou afè gè a ta fini pou nou tout ta viv an repo. Ou konprann? E mwen menm katye pa m nan. Nèg yo pa janm travèse lòt bò a al tiye okenn moun, al fè okenn zak malonèt. Konprann? Pase se sèl nèg Maya avan yo vire kanpe lwen epi lage zam sou nèg yo. Ki kote pitit ou a te lè gen bal la? Pitit mwen an se lan Dèlma 2 a l te ye. Li soti lakay mwen m di w l ap monte Adoken an. An montan nan Adoken an, yo fè fe bal la sou li. Pran l pran bal la, l pa menm rive lopital. Sou plas. E mwen menm m pa gen anyen map fè pou m pa gen okenn moun map rele. Pou koulye a pitit ou a nan men w kisa ou konte fè kòm ou di ou pa gen anyen kisa wap mande? Ebyen sa m ta mande m ta dispoze fanmi yo tout moun mete men ansanm avèk mwen pou m pou m ta antere l sak kapab paske kounya la peyi a la nou tout se menm jan nou viv e sou menm bagay nou tout kanpe youn pa gen nan men lòt. Pitit ou a. Li te gen madanm, li te gen pitit? Misye gen pitit, li gen madanm. Konbyen pitit li gen? Li gen yon pitit. Jiska prezan pitit la pa lan menm, m pa lan bay manti non. Pitit la pa lan menm. Pitit la lan men manman l. Pou semèn nan la, manman l ap voye timoun nan ban mwen. Paske papa, paske papa a mouri. Mwen menm m ta mande Bondye, m ta mande sa k kapab, ta fè yon mwayen posib pou mwen, pou m wè si m ta antere l. Yon mesaj ansanm avèk mesye sa yo k ap tire bal sou dè inosan yo ki pa reprezante yon danje pou yo. Ebyen nèg ki ap tire bal sou inosan, yon sèl bagay ki genyen, m ta mande nèg yo pou yo ta bay yon ti lapè pou nou tout ta viv ansanm menm jan n te konn ap viv lontan, ou konprann, pase tout tan nèg yo ap di, tout tan nèg yo rantre se viktim yo vin viktim nèg anndan. Konprann? Tout nèg, tout lè yo rantre se viktim yo vin viktim nèg. M poko jan tande janm yon nèg soti bò katye pa mwen an pou m tande yon moun di konsa yo viktim yon moun nan riyèl maya. Konprann? M pa janm tande sa ditou ditou ditou. Men yo menm depi yo parèt po se 3, 4 mò pou yo ap pou pou pou nèg dèlma 2, nèg dèlma 3 ap leve. Eske m pral fè yon moun fè yon sakrifis pou mwen? Ki sakrifis moun ka fè pou moun ankò kounye a la? Ki sa w fè pou viv ou menm? Ki sa m fè pou viv? Se, kote w wè m ye la a, se yon sèl bagay mwen menm mwen deja konnen, se sèl beton m konn koule. Ou konprann? Kanpe lan beton an, se yon zanmi k pou ban m yon jounen. Si zanmi an pa ban m yon jounen, m rantre se retounen al chita lakay mwen. Si jou m pa fè yon jounen travay, pitit mwen pa manje, madanm mwen pa manje, m pa manje. Non pa w. O Nijè m. Mèsi. Ou sot swiv reyaksyon e deklarasyon plizyè sitwayen ki yo menm abite nan Ba Dèlma. Petètre demen se sera le tour des gens ki abit Belèr. On fè l kontak pou sa. Fò m di nou ke genyen yon komisè, alò se pa yon sèl, gen de komisè. Genyen komisè Richemon nan Okay. Epi gen yon lòt komisè ki rele Muscadin nan Nip. De nèg sa yo, m panse ke yo merite yon plak donè. Paske nèg sa yo travay anpil. Si w wè bandi pa pyafe Okay, malgre gen bandi, men ou wè nèg yo pa kab pyafe, lapolis toujou jennen yo, se gras a lapolis epi komisè Richemon. Siw wè nèg yo paka fè sa yo vle nan departeman de Nip, surtou nan Miragwàn, ebyen se gras a lapolis epi komisè Muscadin. Paske mesye sa yo travay yo preske pa dòmi dèfwa komisè a konn pran zam li l kenbe nan menl pou ap pete kout bal a bandi. Sa vle di komisè a transfòme tèt li an defansè pou kapab atake mesye sa yo. Fòm di nou byen ke gen yon zòn la nan Nip. Ki rele Ti Rivyè. Ebyen zòn sa a, nèg yo te prèske transfòme li tankou yon matisan. Dayè yo rele l Ti Matisan. Ebyen, fò n di ke gen yon bòn nouvèl. La bonne nouvelle c'est que. Ebyen lapolis ansanm avèk lajistis, sou zòd komisè gouvènman an, ebyen prèske fin netwaye zòn sa a. Cette histoire de bandits Ap boujonnen nan zòn sa pa gen bagay konsa depi yo tande gen yon grenn bandi nan zòn sila nèg yo pote boure e pou kapab ratibwaze bandi. Il était hier soir, le commissaire, à l'émission Boukante la parole avec Guerrier Henri e l ap eksplike kòman yo arive ratibwaze zòn sa a, Ti Rivyè Nip ki te sou pwen pou te transfòme tankou yon ti Matisan. Twa, Mèsi paske w aksepte pale avèk nou aswè a. Boukante lapawòl. Mèsi. Mèsi larepiblik, mèsi Guerrier Henry, mèsi Ayiti. Komisè, jodi a genyen yon operasyon ke ou mennen jodi a ansanm avèk lapolis nan zòn Ti Rivière de Nip. Te genyen yon mouvman ki t ap monte la e dayè sou yon ti espas yo rele Ti Matisan. Pale nou tou pti pe de operasyon ou menm avèk lapolis nou mennen jodi a nan zòn Tirivyè. Zòn sa ki se bò lanmè Matisan e bò lanmè Tirivyè ke nèg yo denome Ti Matisan, nèg sa yo se 2 nèg ki te vini pou tizangi. Yo fin peche tizangi, nèg yo chwazi rete nan jiridiksyon an kote ke menn aktivite nèg yo se friz moun, se kache kay moun, se vòlè afè moun, se deposede moun de byen yo, se fè vyòl, se fè kadejak. Nan yon sèl semèn nou genyen 8 ka de kadejak ki anrejistre nan zòn sa a. Ti kay la yo rete vid, yo pa gen moun k ap bite ladan yo, men solèy kouche yo plen moun anndan yo. Donk de sou-fèt ke majistra te enfòme nou e kominote, popilasyon an te enfòme nou de zak la, nou te deplase nan zòn nan, nan al sou lè lye, efektivman vre nou vin wè gen kabann yo anndan, yo gen tout bagay yo nèt anndan. Chwazi eradike espas la se anpeche vin gen yon dezyèm Matisan nan peyi a. Donk espas sa a ki se kote espas sa a ki se andwa kote nèg yo ap fè dè fòfè, y ap vyole, y ap tiye, yo gen zam, y ap fimen bòz, y ap fè dè zak malonèt kont popilasyon an, nou chwazi eradike espas la, pase espas la o fe. Sa vle di ke zòn, ti blòk sa a prèske pa egziste. Afè ti Matisan an, li pa egziste ankò jodi a. Non, non, sa pa egziste ankò. Negatif. Nèg yo te gentan kite espas la. Nèg yo te gentan kite espas la. Ok. Nèg yo te gentan mache gen yo, yo pa t ka kanpe anfas mwen. Si yo te kanpe, se t ap pou malè yo. Paske tout nèg ki gen zam nan men yo, ki se de bandi, ki se asasen, ki vin enviti sou tèt pa m nan, fè m konfyans gèryè, m pa p arete yo. Lè yo gen zam nan men yo, ke nèg yo, konprann, al jwenn Bondye dirèk. Paske pa p gen dezèm matisan nan peyi a. Ka gen yon premye matisan deja, men. Se sa. Te rive nan Okap, gwo atak vini a Gwad. Eee mwen. Popilasyon an kapab temwanye w. Wi. Wi, enfòmasyon ta fè kwè nan dènyè operasyon ke n mennen nou te arete 2 sitwayen anba zòn mòn Koma Tou pre bò lanmè a, te genyen yon gwoup mesye ki te baze nan zòn sa a, e yo te rele ti espas kote ki te gen yon pakèt ti kay, yo te rele espas sa a Ti Matisan, e jodi a, Pakè Miragwàn plis Lapolis eradike zòn sa a. Definitivman. Wi, sa vle di ke zòn sa a pa p janm egziste ankò. Non, pa gen bagay konsa ankò. Jamè, pa gen bagay konsa ankò. Popilasyon an kapab di w, popilasyon an kapab temwanye sa k fèt la. E sesi, se. Se espri èd, èd, sipò popilasyon an sa k fèt jodi a a rive fèt. Dayè se popilasyon an k al chache tout mwayen e materyèl ban nou pou n eradike espans la. Paske lè n te vin sou lè l ye, w ap tande m, nou pa t gen anyen nan men nou as ki ap materyèl pou n te eradike l. Ok. Ok. Sa vle di ke popilasyon an satisfè de travay ki fèt jodi a? A 100 pousan. Si w fè yon mikwo-dodo anba radyo.